Aktyèlman la, avyon militè kanadyen fèk ateri lan èpòt lan la. Ok, li fèk ateri la, lan moman ke map pale la. Many. Jodi an samdi. Ok. Se many. Nou wè menm gwosè, menm koulè, nou wèl many. Nou wèl byen, menm koulè ti Magalie a, sèlman dol ki diferan. Nou wèl byen kounya mesye.